Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm jodia se konbyen se 21 se sa vandredi 21 oktòbre 2022 mwa novanm pa trò lwen e depi n di mwa novanm bon aparaman ane a pa trò lwen fini ben ekute chwi kelke pa epi tèlman gen enfòmasyon m oblije kave kòm yon kote la epi m di Banm voye kèk enfòmasyon pou fanatik RL Prod yo paske m panse ke n ap tann mwen e deja m ap di moun bon wikenn paske ba wikenn nan sa kòmanse depi vandredi. Alò, gen yon sitwayen se Rinaldo depi Kanaan, ben sitwayen sa a misye gen anpil pwoblèm paske depi nan zòn kote misye te ye a te gen anpil enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa misye te bandi. Bon misye fon jan li retire kòl Ayiti, men ekoute e m tap tande emisyon Teriel Telus, li te fon pase a pye jwen sou dosye Rinaldo nan Kanaran, epi mwen te eseye kontakte sitwayen sa, bon misye kriye. Alò, jiskaprezan m ta kapab di, m ap mennen ankèt pou m konnen èske sitwayen sa a li t ap batay pou peyi tout bon vre oubyen sa y ap di de li yo se vre. Men ekoute fò m di nou ke misye kriye. Gen anpil enfòmasyon atè a mezanmi. Anpil enfòmasyon. Maten an nou te gen chans tande yon emisyon sou kesyon dosye Savyen an. Anpil dosye. Men ekoute, Map kòmanse avèk dosye nèg 400 mawozo avèk vitelòm. Batay la rèd! Ah! Batay la rèd antre 2 klan sa yo, men fòm di nou ke hum! Nèg vitelòm yo mande anraje. Paske yè y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire RL Prod di yon mo pou nou paske depi nan aprè midi kout bal ap sonnen nan zòn nan. Fò m di nou ke nèg yo fè anviwon 30 minit ap fè tout koral chante, anpil moun oblije pran anba kabann. Moun nan tout zòn yo, nan Remi, blòk Duval yo, nan tout blòk yo nèt, m ta kapab di sitiyasyon an te vrèman konplike. Ekoute, mesye 400 mawozo yo deside delibereman pou afwonte. Paske nèg yo pote boure an bèt. E an gwo bout bèt. Petèt ke n ap gen chans pou nou kapab vini an detay sou tout sa ki pase nan blòk sila. Men fò m di nou byen ke batay la l te vrèman rud. Genyen sòlda ki tonbe. Paske se toujou konsa. Dènyeman an nou wè kòman batay la te pase. Yo pran tèt sòlda, Nèg 400 mawozo yo koupe tèt yo, lage atè. Yo touye plizyè sòlda. E nan premye pote boure ki te genyen, ou wè nèg yo te parèt sou videyo la kote y ap pale ak Lanmò San Jou. E quand je parle de Lanmò San Jou, m gen presyon ke sa se yon sitwayen ki li menm la ye dan la nati paske anpil moun ap poze tèt yo kestyon. Ou wè pa se larogans de lanmò san jou. Paske dan zan premye tan, yon seri de zak lanmò san jou te konn ap poze, e pou rete yon bon maten, ou pa wè lanmò san jou. Ou pa tande lanmò san jou. Outre ke lapolis ap chache lanmò san jou, paske depi apre arestasyon Yonyon, sonje m te di nou sa. Imedyatman yo arete Yonyon, se swa nèg yo vin pi kriminèl nan baz 400 mawozo oubyen baz sa li destabilize. Yon ti tan apre, se te kòlèg ki ta pral jwenn lanmò l. Imedyatman kòlèg vin pèdi lavi li, kounye a baz la vin frajil, vilnerab, se pa nan sans ke kòmsi lè nèg yo pase alaksyon yo ka fon bagay. Wi yo ka parèt sou lari a la yo fè de twa kou, yo ka touye moun, yo ka pran machin, yo ka fè yon seri de bagay. Men, quand il y a quelqu'un qui s'appelle Vitelhomme qui est juste derrière, ebyen m ta kapab di, ajisman mesye 400 mawozo yo, nèg yo reflechi avan pou yo pase a l'action. Se konsa, hier, m ta kapab di, moun yo pase yon move moman. Alò sou dosye lanmò Sanjò a n ap vini paske nou gen yon ansanm de enfòmasyon ke n ap konpile konsènan m pa ka di kaval lanmò Sanjou men lanmò Sanjou li menm li nan mawon. Mesye Vitelòm yo sèmante fòk yo ratibwaze nèg 400 mawozo yo. Ou wè le pwoblèm dan tou sa? E ki sa ki a lorijin pwoblèm nan? Nou konnen sa k te pase, te gen yon premye batay, bon, Vitelòm pa t kapab kenbe. E lè sa a se te kòlèg an pèsòn ki te dyab 400 mawozo a. Ou wè l te anvayi nèg Vitelòm yo bay sa yo touye plizyè nèg. Vitelòm il è rankinye. Li mezire li ansanm avèk nèg yo, e li wè kòman nèg yo batay, aprè lanmò kòlèg, Vitelòm di lap met pye l atè a. Men pa bliye nèg 400 mawozo yo tou, paske lè ou deside pou fon batay menm lè w lach, ou kapab fon kou manke tou. A met repriz nèg yo konn pase pa anba, yal bay nèg Vitelòm yo bwa. Men nèg Vitelòm yo, lè yo met pye yo atè a, yo parèt pi sadik, yo parèt pi kriyèl. Se sa k fè w wè, anpil bal chante hier soir nan anpil zòn o nivo de la Croix-des-Bouquets paske m ta kapab di veritab objektif mesye Vitelòm yo se m ta kapab di conquérir prèske tout teritwa nèg 400 mawozo yo kontwole nan Croix-des-Bouquets. Kounye w pral poze tèt ou kesyon pou di, Ekoute, dan zan premye tan, se te lèzòm de 400 mawozo. Men jounen jodi a la, son batay k ap fèt pou ke nèg Vitelòm yo pran tout espas la. Lè nèg yo fin pran espas la, kounye a nèg yo pral gen sou kontwòl yo 2 komin. San dout nèg yo gen tan genyen 2 komin sou kontwòl yo paske nèg yo nan yon komin kote y ap renye an mèt e senyè. Taba, sinon yon bòn pati nan komin sila, epi kounye a la, nèg yo ap chache al pran lòt tèritwa sou nèg 400 mawozo yo. Deja gen anpil tèritwa ki tonbe anba men nèg Vitelòm yo. Ki sa k pase? Sa k alorijin batay sila? Tande byen! Genyen yon sòlda Vitelòm nèg 400 mawozo yo touye. Vitelòm aple pou demande le corps de la victime. Nèg yo di yo pap bay kò a. Vitelòm di ok, pa gen pwoblèm. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, sè ke Vitelòm orè aple Izo nan Vilaj de Dye pou li di, vwala s ki sè pase. Nèg yo touye nèg mwen, mwen mande kò a, yo pa ban mwen l. Toujou daprè menm enfòmasyon sa yo, Izo, an retou, orè aple mesye 400 mawozo yo pou di mesye, bay kò a. Ebyen nèg yo pa deside bay kò a toujou. Se menm Izo ki yo rè aple les hommes de 400 mawozo pou di yo bay kò a, ta sanble Izo vekse tou e se nan sans sa a Izo voye kelke solda bay Vitelòm pou kapab frape nèg 400 mawozo yo. Se konsa enfomasyon an li menm lap pati. Men ekoute, nan batay gang nan peyi Dayiti, pa bliye son veritab Espageti. Jounen jodi a la gwoup sa te ka batay pou ou epi demen si Dye ve li anfas ou. Figurez-vous bien! Nan kad premye gwo batay sanglan ki te genyen o nivo de Site Solèy, les hommes de 400 yo te vin batay pou nèg je nèf yo. Tande byen wi! Yo te vin batay pou nèg je nèf yo sou prezidan Jovenel Moïse. Men an esperan ke nèg je nèf yo ta pral fè klan ansanm avèk 400 mawozo E si G9 fè klan ansanm avèk 400 mawozo, ta pral gen posibilite pou negosye avèk prezidan Jovenel Moise, se sak fè w wè a mèt repriz lanmò zanjou te toujou ap di, ben ekoute zam nou nan men nou, prezidan an konn kòman pou l fè zam yo fè silans. Ebyen apèl sa l te pase inapèsi. Metendi sa a de lanmò sanjou, sa te pase kòm di van dan la pay, yo pa t okipe l, o pwen ke vin rive nan yon moman, Lè blòk je pèp la ap goumen, ebyen, 400 mawozo vin bay ranfò. Donk, pa rikochè, 400 mawozo vin fè pati je pèp. Se la grande histoire, tankou jan Theriel konn di sa. Sa se yon peyi fòkè. Bon, se konsa bagay la ye. Men, grenn bagay pou di tèt ou, lè kout bal ap tire konsa a, Ebyen, moun nan zòn yo pa kapab. Yèswa, se pa de apèl mwen resevwa de la par de jan ki abit la zòn pour me dire, RLprod, nou pa kapab ankò. Nèg Vitelòm yo anvayi, y ap chache pran tèritwa sou 400 mawozo, gen moun ki blese, gen moun sanba kabann yo antre, bagay la rèd. E, sa n ap tande la yo, m ta kapab di, èske lapolis gen yo nan men yo? Donk, s on pakèt pwoblèm. Ebyen kounya a, batay la rèd. Tout zòn Taba a la, t ap sonnen. Jounen jodi a la, nou pa konnen ki sa k ap pase. Se sa k fè m ap chache anpil eleman enfòmasyon pou nou, pou konnen ki sòlda k tonbe, e konbyen moun ki blese, tou sa, paske w konnen fòk ou pote tout detay yo bay fanatik yo. Brèf, mwen pral pase nan yon lòt dosye. Quel est le dossier? Nou sonje Magalie Habitant. Magalie Habitant nan manifestasyon, Magalie Habitant kouri anba kout wòch, gen moun ki menm ridikilize dosye sila. Gen jounalis an entèvyouvan Magalie Habitant di a yo te wè kilòt ou wi Magalie. Bon se jis pou fè ri antouka. Se le kote rigolo de sèt afè. Men ekoute! Nou wè kòman bagay la te pase gen moun ki pran lapèn pou Magalie Habitant dizan ke sèt yn fam yo pat dwe maltretel konsa gen moun tou ki poste ki di ekoute Magalie Habitant se yon moun ki ka al nan je olenpik pou Ayiti paskel ka kouri bon se juste pou plezante men kisa ki pral pase par la suite. Magalie Habitant viktim nan manifestasyon, li pran kou, yo ba l kout wòch. Magalie Habitant a pale. Men genyen yon tip ki li menm tou revandike, m ta kapab di, kesyon sila. Donk se li menm ki alabaz ke yo frape Magalie Habitant paske li revandike ke Magalie Habitant pa ta dwe vin nan mitan yo pou ap manifeste. Misye t al pale nan louko. Wi, li t al pale nan louko m kwè yon jou aprè. E si m manti, ban m pase voice la pou nou kote sitwayen sa a t ap pale nan louko. Di m sa k pase yè. Sa k pase yè. Avanse sou mikwofòn nan. Magalie Rabitan toujou ap kreye divèsyon. Mwen menm m pa kreye divèsyon. Sa m fè a m ap di m fè l. Ki sa w fè yè? mwen mobilize popilasyon an, mwen di ke Magalie Habitant pa gen plas li la a. Donk se ou menm ki atire atansyon moun yo sou Magalie? Egzakteman. Men m pa frape la men m. Ok. M pa frape la men m. Mwen di Magalie Habitant ou pa gen dwa vin pale nan laprès, di Petyonvil se pou ou. Exactement ou metem nan prizon nou banm 23 bal bann pati phtk ou paka vin mande demisyon Ariel bon nan pouvwa kounye wap mande demisyon Ariel. Donk ou klè sou sa? Mwen klè. Anpil moun phtk k enfiltre nan manifestasyon an se sa paske yo pa jwenn sa sa yo bezwen an. Yo di yap batay pou pèp men e pa vre ditou. Yap batay pou manje, pou pòch, pou ti boubout, pou madanm, pou fanmi men yo pa batay pou pèp. Mwen di Magalie Habitant ou pat wè menm tap frape w men mobilize popilasyon an m di w pa gen plas ou la a non non ou pa gen plas ou la a lè yo kidnape 2 dominiken yo ou te mete yo nan machin ou poukisa ou pat livre baz gang nan ki te kidnape yo a ou enplike nan kidnapin an tou jounen jodi a m paka fè djòb sal pou phtk. Map mouri pou komin mwen map mouri pou peyi dayiti avèk konviksyon m. Donk se ou menm ki di moun yo men Magalie e ke li pa ta li pa gen plas li la. Mwen di Magalie pa gen plas li la. Jounen jodi a Magalie manke entelijan. Aprè tout batay popilasyon vin fè anfas ou, ou kanpe anfas yo, popilasyon an, pèp ki paka manje a, pèp nou rele moun grangou, depi n bal mil goud epi tout bagay kanpe a, jounen jodi a ou vin di wap batay pou pèp. Pa rapò de tout sa w fè ki mal, Magalie Habitant manke entelijant. Si m te Magalie, m t ap voye yon reprezantan ke m te parèt. E gen anpil lòt moun y ap tann toujou atè a. Sa w di m la a? Batay sa a nou pa bezwen oken lidè. Kiyès n ap tann konsa atè a? Nou pa bezwen lidè nan batay sa a. okenn lidè. Non. Kèlke swa lidè a. Sa se yon batay de konviksyon, yon batay de konsyans, yon batay de lidèchip. Klòch. Chonje ke m te di w talè a m pa gen kote pou m dòmi? Ou te di m sa. Enben m se yon militan mwen menm m pa bezwen kay pou m dòmi. Paske tout kote m ye yo asasinen m. Dènye bal m pral pran m pral pran bal bò Ayitèl. M sot nan prizon mwen pwan bal anndan mòn laza kay zèt moun politik pam. Ou sot nan prizon wi. Wi lèm sot nan prizon la. Lèm sot nan prizon m pran on bal kawotchou on bon bal. Poukisa ou vle touye w konsa? Pa rapò de konviksyon m bon yo paka jwe m. Yo paka jwe m. Ou di ou pran bal la kay zèt ki kote zèt la abite? Mòn laza. Ou t anndan lakay li? Anndan lakay li a 10 zè diswa m pran on bal anndan kay zèt. Oh. Pa gen moun ki konn kot bal la sòti. Men Magalie Habitant nonmen non la bon men antandi ou menm ou menm w asume l. Magalie Habitant nonmen non, si Magalie Habitant ap nonmen non, l ap nonmen non peyi a. Paske se anfas peyi a li ye. Lidèchip k ap devlope jounen jodi a Louko, se yon lidèchip. pou tout Ayisyen pran konsyans de sa yo te fè. Mwen ta swete anvan Magalie Habitant di se mwen k frape l, se mwen k mobilize, wi m mobilize men m pa frape w. E si mwen k ta frape w m t ap tiye w paske w fè peyi a mal. Moun sa yo, pati laboujwazi fè peyi a mal. Ou vle konn kiyès ki bat Magalie Habitant? Ebyen se menm pati. Joseph Michel Martelly k enfiltre nan manifestasyon de phtk kap fwape moun yo kounya. Se menm ekip Michel Martelly a. Se menm ekip la pou yo lage chay la sou opozisyon, sou moun kap batay. Enben mwen di, map mobilize, m pap kraze, m pap brize, map kite phtk kraze pou kò yo. E se menm pawòl sa wi Arab la sot gen la a. Arab la, ou konn Arab trè byen, kap defann Magalie Habitant. Se menm pawòl li li li. Ebyen se menm phtk, se menm pati Michel Martelly a ki vin kale l. Men m konnen se phtk li ye. Ebyen lè m wè phtk yo mwen menm, mwen di l pa gen plas li la. Ebyen se menm phtk ki frape Magalie Habitant. Magalie Habitant pral chèche moun ki bat li a. Kounya, sa k fè m plezi kwè m vin la e m prè pou m mouri jodi a avèk. Caroline vital yeah map fon batay pou peyi a epa yon batay map fè pou tèt mwen yeah epa yon batay map fè pou manmanm pou papam ou ta ou ta mouri deja vre map fon batay 23 bal pèp mate datout ok yeah enben sa se fòs nasyon an yeah fòs nasyon an mpanse ke lèm di alaso sa ki mouri nap vanje yo enben nou nou nan bouda laboujwazi yeah e nap tann blan kolon yo tou. Nou pare pou sa la. Blan kolon yo, n ap tann yo. Sa nou gen avèk boujwazi a? Ki jan nou menm nou wè boujwazi a? Paske se laboujwazi ki mete zam nan men Izo, nan men Bougòy, nan men Manno, nan men Vitelòm, Babekyou, nan men tout moun yo di ki bandi jounen jodi yo, ke y ap trete nèg nwè, nèg pye atè k ap tire. popilasyon an se laboujwazi. Ou menm konnen ke yo gen kòb nan men yo, yo gen pouvwa tou. Yo gen pouvwa, yo gen kòb, yo gen zam tou. E y ap bay zam, y ap bay lajan. Ki jan w al fè konbat yo la? Men mwen menm, si m te bezwen zam, m te bezwen lajan, m t ap genyen l wi. Ou t ap fè l deja, trè byen. Sa se vre. Paske, menm moun sa yo jounen jodi a k ap nonmen non m nan radyo, k ap di mwen mobilize popilasyon an, minm yo menm te bezwen m fè djòb sal pou yo wi louko. Kiyès sa a? Magalabidàn? Minm yo menm! Men se konviksyon m ki koz m ap viv toujou. Yo vin, yo te konn vin ofri w. Si marasa la se konviksyon l ki fè l ap viv, si Gregwa la se konviksyon l, on moun ou pa gen konviksyon w, sa se ou menm. Men Doktè Aristide te di sa wi, si w pa sove diyite w, diyite w ap sove kite w. Men mwen menm, Joseph Jean Denis, mwen gen yon konviksyon, asasinen m kounya, Wap kouvri dra, wap kouvri sèkèy mwen avèk drapo Ayiti kwaze manchèt la m prale. Epi pa sak fèt louko m pa prale. Paske mwen vle sakrifye vi m pou nasyon an. Trè byen. Trè byen. Donk chanjman se konviksyon li ye. Chanjman se konviksyon. Fò w pa pè mouri tou. Trè byen. Revolisyon pa janm fèt san san. Misye tap pale konsa. Misye fin pale, pwi jou yo ap mache. Semèn yo ap ekoule. Sa pa pran tan. Kote ke nan dat vandredi 21 octobre 2022 an gon aksyon ki pase. Quelqu'un a tweeté pour dire Joseph Jean Denis, yon militan trè aktif nan tèt manifestasyon nan komin Petyonvil, selon enfòmasyon, ta sanble tonbe anba bal moun pa rive idantifye nan lannwit jedi pou louvri vandredi. Sètadi, se sitwayen. Il a été tué dans la nuit du jeudi à vendredi. Ki sa k pase? Eske se yon replik? Eske se nan kesyon ensekirite a sitwayen an mouri konsa? Paske si w ap analize, Fòk ou eseye analize. Eske tou se yon moun ki te gen yon pwoblèm a misye, ki chwazi pase l a lenfinitif, e ke petèt pou anpil lòt moun ta kapab fè dè analiz pou di ekoute ba se replik lòt moun. Bon la a, nou kite lajistis ankete sou kesyon sila a. Men jan m di nou, Ayiti frajil anpil. Ayiti trè frajil se sak fè map mande a chak grenn moun fòk nou toujou veye kote nap met pye nou. Si w sa ou sa, si w pa sa ou pa sa. Si wap batay, m pa kwè on grenn moun ka deside batay nan peyi dayiti pou pa gen Joe Biden ou. Ou pa ka ap batay gon seri de act wap poze epi wap pran lari san Joe Biden ou. Ou pa gen lejitim defans. Ayiti tèt chaje. Pral gen zen wi. Pral gen anpil pale dans la République. Antouka nou menm nap tann. Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir